Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Guerby Geffrard pran plizyè bal jou ki se 29 jwen 2021 an, men genyen yon moun ki te tou pre a. Li frape par la jenerozite paske li te wè ke souf Guerby Geffrard ta bat toujou. Li vle fè yon jès. Moun sa a se yon sèten de Ernso Jean Baptiste. L ap fonksyone nan yon bank bòlèt. Lè li wè sa, kès ki l a fè? Ebyen li pran Guerby Geffrard li mete li nan yon machin pou ale avèk li nan lopital. Guerby rive nan premye lopital yo pa resevwa yo. Yon dezyèm lopital yo pa resevwa yo. Yo pral rive nan yon twazyèm lopital ki se Bernamez e la yo resevwa li. Poutan. Il était trop tard lè yo fè konsta souf Guerby Geffrard pa mache ankò. Guerby Geffrard etenn. La yo oblije fè apèl ak yon jij pou kapab vin fè konsta. Yo fè konsta epi quelle est la suite de cette affaire? Nou konnen moun sa a ki te mennen Guerby Geffrard nan lopital la, li pral peut-être pase pou yon viktim. Koman? Li an detansyon prevantiv pou kwen li la paske lapolis kenbe l. Nou pral eksplike w. Écoutez bien, il y a un proche de Ernso Jean Baptiste ki li menm konfye yon journalist kelke mesaj. E mesaj sa yo nap gen chans pou nou wè yo kap pase sou chanèl lan. Mesaj ki deja disponible sur les reseaux sociaux. On parle de cette affaire. en disant que est-ce que Ernso n'est pas une victime paske Ernso te mete l nan po yon moun ki t ap rann sèvis baw yo parèt yo tire Guerby Geffrard Ernso mennen ni nan lopital epi jan n di w li a bagay la vin vire men ekoute lè yo rele yon jij pou vin fè konsta aprè l ale nan twazyèm lopital la li mouri ebyen jij la vin fè konsta men ekoute. Le juge li pat fè ankenn ordre de dépôt. Men ekoute, lapolis mande Ernso Jean Baptiste pou ale nan komisarya Dèlma 33. Pou al fè kisa? Pou kapab depoze yon rapò de plent. Arive o komisarya de Dèlma 33, ebyen yo tou kenbe Ernso Jean Baptiste. On peut dire, k'Ernso Jean Baptiste li an detansyon depi le mardi. 29 jen, le jour du drame. Vandredi 2 jiyè 2021, yo desann Akenso Jean Baptiste nan tribinal de pè Dèlma 33 pou kapab pase devan yon jij de pè e sè se jij ki ave fè le konsta le jour du mardi 29 jen. La police se auxiliaire de la justice. Ebyen jij la pran yon desizyon li ranvwaye Ernso nan gad a vu pou kapab ale nan parquet de port au prince an dat du lundi 5 juillet 2021. Eske nou konprann? M panse nou byen konprann jan mwen esplike nou an. Men pa bliye jès sa Ernso Jean Baptiste te fè se te nan lide pou kapab. Bay yon kout men, sove yon vi. Sa ka rive wi, menm lè son kriminèl ki tonbe, ki nan sitiyasyon difisil, si w kapab ede l, ou ede l. Se pa pou san rezon ou wè lapolis gen dwa tire yon moun, epi si moun nan pa fin mouri menm lè son gwo bandi, si gen posibilite pou kapab reyanime li, fòk yo fè l. Si gen posibilite pou kapab mennen l lopital, fòk yo fè l. Men sak pral pi grav se ke Ernso a tante de sove yn vi au cours de la journée mais dans la soirée menm Ernso sa pral pèdi 2 matant li nan fiziyad ki fèt nan Delma 32 an toujou daprè pwòch Ernso yo. Men lè Ernso tap mennen. Guerby Geffrard nan lopital lan, li te gen 2 moun ki akonpanye li. Le pire dans cette affaire c'est que 2 moun sa yo tou yo pèdi lavi yo. Waww! Quel épisode douloureux pour Ernso Jean Baptiste. Antouka, euh, sa fè nou panse a vieux dicton, disons, rann service, mennen chagrin. Antouka, se pral à la justice Pour trancher dans cette affaire, pour demele le vrai du faux, mais s'il le faut menm, pou ta kapab relache moun sa a ki li menm te anime par la générosité e se nan sans sa a li t ap eseye sove yon vi. Autre dossier à cette emission, M ta kapab di genyen yon duel à distance entre un journaliste. e li tap pran lapawòl sou kestyon asasina ki fèt nan Dèlma 32 e parlan de Antoinette Duclaire pwi Diego Charles li pat mete dlo nan bouch li pou li te joure Léon Charles ann tande. Rezilta ankèt ou a, ou arete zanmi w ou arete yo, men silvouplè wi pa site non Meti nan fèy bèk a w sou moun, eklere ta fèt bonè. Pa site non Netty Duclaire nan fèy bèk a ou. Sanwont, san santiman, kochon manje santi bon ou, voryen wap toujou rete e se pa kòb ki nan pòch ou, se pa volim lajan ou posede kap fè w voryen. Tu es un vaurien né Léo Charles e map mande eske paran w nan senmak pa ta kwè pou yo ta fè yon ti tès adn pou yo gade si yo pa boukante w nan lopital la pase vrèman he c'est ce qu'on appelle le déshonneur du département tu es un déshonneur départemental A la limit ou ta gen yon desans pou w pa ta gen tan pwoklame rezilta ankèt ou. Ou gen tan pwoklame rezilta ankèt ou. Ou poko jwenn moun ki touye Dorval yo toujou? Ok, pa gen pwoblèm. Donk Léon Charles teknikman pa konn kiyès ki touye Guerby, men l gen tan konn kiyès patizan Guerby touye. Ok, se pako grav non. Ni PM Claude Joseph, ni Léon Charles, timoun! Ou byen pi gran k la. M pral di nou on koze, tande byen. Kiyès nan nou k te fè pyès klasik? Si nou te fè pyès klasik, nou konn bagay yo rele le lye. Nou konn sa byen! Le lye. Moun ki te fè pyès klasik yo. Nèg ki te fè sizyèm segondè, senkyèm segondè an Ayiti. Moun ki te fè pyès klasik yo. Wout sa yo rele le lieu a byen. Ebyen kounye a la m pral fon ti pale nou de lieu. Gen yon volim moun ki mouri nan Dèlma 32. Gon lòt atak ki fèt nan Kriswa. Dakò avè m ni Kriswa avèk e Dèlma 32 a yo pa yon sèl bagay. Donk yo se de lieu diferan. Ak kèl fen machann mikwo Gentan fè kè machann mikro yo menm yo pi rapid wi ke Léon Charles toujou Léon Charles pran 7 tèt da 8 tèt dan bwokèt pal machann mikro fè ankèt la a la minit machann mikro yo se a la minit yo fè ankèt la yo tou gen rezilta a a la minit a la minit yo pale yo dega yo tou gen rezilta a bon sa moun sa yo menm yo before God wi wi apre Dye li menm Jovenel Moïse is after God Léon Charles is God bon machann mikro yo menm yo before God. Bah wi before God yo ye yo menm. Se a di menm yo tou gen rezilta otomatik. Full otomatik yo ye zanmanm. Menm jan a zam otomatik kap touye moun yo wi full otomatik yo ye zanmanm. Wi wi full otomatik. Ooh zanmanm la sus chanpyon dewòp. Chanpyona poko jwe non la sus chanpyon dewòp. Ayy mezanmi ooh litali chanpyon dewòp. Chanpyona poko jwe non. Pòtugal te gentan chanpyon sou papye la frans te gentan chanpyon sou papye. That's it. Donk yo menm yo full otomatik. Donk Leo Chalis God, Jovenel Moïse is after God, enben machann mikro in the area they are God, they are all God. Paske yo menm yo tou konn tout bagay yo otomatik zanmanm. Nou se Alfa, Omega, le kòmansman e la fen. Sètadi gen moun ki gen don dibikite, enben yo menm yo genlè gen tout don yo nèt. Yo konn tout bagay nèt zanmanm otomatik full otomatik nan mwens ke 2 minit yo gentan gen rezilta ankèt la men wè li peyi a lap mal pou chanje wi paske gon seri de moun peyi a paka chanje avè yo non gon seri de moun peyi a paka chanje avè yo li materyèlman enposib pou peyi a chanje avèk de delenkan de vwayou tankou moun sa yo. Ben, vous pouvez dire tout simplement que Fernando Estimé paraît un peu trop trivial à travers ses prises de parole. Et puis, euh, pense que là, tout n'est pas complaisant. Mais écoutez, Fernando, vous euh, êtes capable plus classique à travers critique. Parce que Pabli ou son monde qui formé et grimper le monde cap sur vous, vous capable de comprendre que vous débordez. Ça qui passe là, il frappe juste un cœur. Mais c'est mieux d'être plus sage en fouettant le moral des autres.